Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon an. Eske tout bagay an fòm? Kòman nou santi vwa? Ben, sa va ale. Bon, danble nan emisyon maten an la, fòm di nou ke... Nou menm nou se grenn chanèl ki pa nan zafè bòz, ki pa renmen voye vant li. Se sak fè, lè w yon enfòmasyon tonbe, nou just pran tan avan nou pote enfòmasyon an ba ou. Lè sa nou pote l ba ou pwòp. Yè, genyen yon enfòmasyon k ap sikile. Enfòmasyon ki fè kwè se dan laprè midi. Nou lanse batay kont kidnapè, kont vòlè. Batay la apèn lanse. Nou pap pale anpil, jan nou ka gade a, nou ka wè li. Sa nap fè la, ou konprann mwen menm li. Epi ou menm, pou ti jounalis ki kache kò ou Kanada kap di m pran bal la, m poko pran bal. Ok. Lè m tap vin sou tè sa, tout moun te wè map benyen nan san m. Lè map kite tè sa, pèsonn moun pap wè map benyen nan san m. Nou se fòs revolisyonè, jenèf an fanmi e alye manyen youn, manyen tout. Batay la fèk lanse e fòk peyi a libere. Mèsi anpil. Ou menm kap gad video sa a, met granmoun sou ou. M konprann sak fè enfòmasyon t ap sikile kòmkwa Barbecue pran bal. Pa bliye nan menm batay Site Solèy sa a, Barbecue te pran yon bal. Jou sa a m kwè li kanpe nan zòn kote Tayson dirije an. Li rele ti Gabriel, li di Gabriel monchè ou lach anpil paske fòk ou men mete pye w nan batay la tou. Epi Gabriel di enben ok pa gen pwoblèm l ap vini. Epi nèg yo, nèg Gabriel yo te prèske anba raje a. Nèg yo vini yo pote boure, batay fèt. Se te bèl batay wi. Bèl batay. Epi se konsa Barbecue pran yon bal. Ebyen bal sa Barbecue te pran, fò n di ke depi Barbecue fè anpil efò. Bò a fè l mal. Donk, se konsa, yè a nan kad batay la, aparaman Babekyou te fè anpil efò, epi kote a vin ap fè l mal ankò. Se sa k fè w wè, yo lage enfòmasyon kòmkwa Babekyou li menm, li pran bal. Antouka, mwen menm, te gen anpil moun ki rele m pou di m ke RL Prod, Babekyou pran bal apa w poko lage l. M di non, pa gen bagay konsa. Se lè m ba nou enfòmasyon an, nou menm, n a kwè. Banm fè yon ti pale de yon solda, gen yon solda ki rele Zoe nan Boston, misye tonbe nan batay la. Avan yè, misye pran 2 ou 3 bal zòn bò vant konsa. Yo kouri ala misye lopital. Misye al pran swen. Men gen yon lòt vèsyon ki fè kwè misye tap pran swen se Kayiska nan Belekou. On jou aprè, misye paka sipòte, misye mouri. Pwoblèm wi la. Zoe mouri, men fò n di ke gen anpil moun anndan an sa fè mal. Gen anpil lòt moun tou sa pa fè mal. Poukisa m di gen anpil moun sa pa fè yo mal? Paske m pa konnen moun sa fè yo mal la pou ki rezon. Petèt ke l te ka yon bon sèvitè, petèt ke l te ka konn ede yo. Men pou moun kè yo kontan an. Fò n di byen ke nou t ap chache foto misye, n pa ka jwenn foto misye. Men, nou ap kontinye chache pou n wè eske n ta kapab tonbe sou foto Zoe. Fò n di ke Zoe sa a, s on nèg li pa fè rabè pou ti fi trèzan. M pa bezwen di w si w ta gen katòz, kenz, sèz, jiska ven. Misye fè sa yo anpil. E misye fè anpil ti krim ni. Sa vle di, son nèg la ki mouri, misye gen anpil mal sou konsyans li. E sak fè m di nou ke, gen anpil moun ki kontan. Zoe sa, fò m di nou byen, moun Site Solèy ki konnen Zoe byen, se misye k te bay dènye bal la wi. Ti ougan, lè nèg yo te touye ti ougan an, misye mete pye l sou lestomak ti ougan, epi l pase ti ougan dènye bal la. Ti ougan li menm pou moun ki pa konnen l, se li menm ki te kòmande katye Boston. Sou misye, menm Gabriel sa wè k ap goumen avèk G9 lan, se menm Gabriel sa ki te toujou ap takinen Boston pou w te kapab batay. Lè sa a ti ougan te di Gabriel ou mèt fè sa w vle, m p ap batay. Donk se sou ti ougan sa a ki te gen yon bon ti lapè nan Site Solèy. Nèg yo deside yon bon maten, yo touye l. Nan nèg ki te touye l yo, ebyen Zoe sa a li menm li te patisipe. Jan m di nou an, se misye ki te fè dènye bal la. Ebyen men Zoe. Zoe sa a pou moun ki konnen l byen se te yon kòlòs gason. Misye. Te ka on bon swat, men li chwazi fè lòt bagay, ebyen se konsa bagay la ye. Fò n di ke genyen gwo diskisyon nan mitan nèg je nèf yo nan batay ki genyen nan Site Solèy la. Genyen reyinyon ki fèt, nan kad reyinyon sa yo ta menm estime li enpòtan. pou ta degrade yon nèg ki rele Matyas. Matyas sa se li menm ki chèf nan Boston. E anpil fwa gen de desizyon kap pran, petèt ke li pa ale nan sans misye. Pase, pa sonje m di nou misye son nèg. Menm lè m wè misye gen gwo dyab sou li, misye pa renmen fè fas kare. Li pa renmen batay. E nan batay sa tou, misye gen anpil nèg nan kan l yo ki mouri. Dayè nèg yo fon reyinyon, alò map mete sa o kondisyonèl, ta sanble yo anvi mete yon lòt chèf nan plas Matyas. Nap swiv dosye sa pou nou, pou n kapab konnen eske se vre ou pa. Mwen te fè yon emisyon, yon entèvyou byen si avèk yon sitwayen nan Bwouklin, ki tap pale m de traktè nèg je nèf yo vini avèk li. Gon ti bout videyo kap sikile, ti bout videyo ki ta fè konprann ke ebyen sa se Bako lodè nèg je nèf yo pou yo vin frape nan Brooklyn eske se vre mezanmi an nou swiv. Ami oditè entènèt nou yo, jan nap gade la, sa se de Bako lodè ke mwen tap pale nou an, e direktè CNE a ki se Kinton Louis bay nèg je nèf yo pou ap kraze kay anndan Brooklyn. Ti junior se nèg sa yo t mete ansanm ki pou ap kraze Brooklyn e jan nap gade la bako lodè sa sòti dirèkteman andan CNE se CNE menm ki ba yo l yo te ba sa son dezyèm bako lodè yo ba yo pou ap kraze kay andan site solèy jan nap gade l la se konsa bagay la ye pou moman sa. Haa antouka sanble se vre wi la bon si se vre yo pral mete moun nan Brooklyn nan ti soulye yo map vini toutalè. avèk yon lòt emisyon, paske nou pral pale sou dosye kafou, e pa kafou non, dosye matisan, batay ki te genyen, nèk dwòl yo, leve plim sou do nèk vilaj yo, nan matisan. E pi, nap vini, ak euh, dosye tòsèl, nap vini ak dosye sa yo pou nou, men nap kito avèk yon dosye spesyal, e pi apre nap vini pou nou boukle. Nou la tou pou nou prezante yon lèt tou louvri ke divès òganizasyon ekri sèt fwa si nou te ekri Russie la Russie nou te ekri la Chine pou n ekspoze yo sitiyasyon nou gen la nan peyi an avèk de misyon L'ONU ki depi plis pase 18 an ap desann peyi a nan twou ap kòman fè te Ranfòse gang anndan peyi a e fè peyi a tounen on lanfè. Nou di ke avèk prezans Minu, avèk prezans misyon onuzyèn yo, peyi a vin degrade, tout bagay vin dadi, o pwen dadi pa mò non, tout bagay vin, se on dadi, se on dislokasyon total. Se yon destabilizasyon total peyi an avèk misyon sila yo e nou di ke pa kesyon pou yo renouvle manda Babyliu e nou mande nan lèt sa a pou ke genyen yon misyon spesyal ki vin evalye plis pase 18 an dega ke Loni fè bò isit e pou vin gade kisa gen kòm koneksyon ant gang yo kap opere la ki se ouvriye politik BINUH, ouvriye politik meriken, kisa gen kòm koneksyon ant gang yo, BINUH, misyon onijèn bò isit la e gouvènman an ki fè ke gang yo alèz pou yo fè defè yap fè la. Donk lèt sa nou voye l bay. E Mesye Ronaldo Castro Filho ki se ki se reprezantan Brezil ki nan tèt konsèy pèmanan LONU jounen jodi an, se ki te pou nou di yo, tanpri souple kanpe sou kesyon renouvèlman manda BINUH an ki se yon desizyon ilegal, yon desizyon de kriminèl ki met peyi a kote li ye la a, ki met gang nan peyi a, k ap fè masak, k ap touye moun jan nou wè l la a. Nou pa dakò avèk anbyans. ensekirite ke mesye kap dirije peyi a mete lan peyi a, ke BINUH mete lan peyi a, ke anbasad peyi ki pi rich yo e patikilyèman anbasad peyi Lèzetazini ap nourrir lan peyi a. Ebyen nou menm anndan strikti sa yo, nou te vin òganize konferans sa, se pou nou te vin di, se pou nou te vin anonse fondamantalman lateni don gwo tonton sitin ke n ap òganize, la nou envite tout moun, ke nap òganize le jeudi ki sera 14 juillet 2022 a la par devan le local de cette structure criminelle ki sapèl BINUH. Pa bliye local BINUH an kotel chita. Se lan tèt kanapevè lan Juvenao a. Lan rantre Otèl Karibe Convention Center a. Donk nou envite tout moun, chofè taksi, chofè taksi moto, ouvriye, patwon, etidyan, pwofesè, machann, avoka, jij, tout moun alawonnbadè ki pa dakò ak mannyè ke kò gwoup la, ke anbasad peyi ki pi rich yo, avèk phtk mete lan peyi a, ap dirije peyi a. Kòm nou konnen gaz lan se vare yo sòti avèk li, kòm se kafou yo sòti avèk li, ebyen otomatikman yo ogmante ensekirite a, vare pa ka livre, kafou pa ka livre, epi ou tande rate gaz la, li jeneralize. Ebyen lè l jeneralize, ebyen yo jwenn posiblite jodi an pandan n ap pale la a, mwen menm m sot pase m t ap mennen yon timoun lopital, machin mwen pran pàn gaz, yo mande m 500 dola pou yon galon gaz yon kote. Se la yo mete nou wi. Otomatikman w kòmanse aksepte 500 dola, ou aksepte mil goud, mil senk san goud, de mil goud, rive nan twa mil goud, Ebyen ou pral di gen nesesite pou yo ogmante pri gaz la paske ou pap ka rete nan sa ou ye la a. Se konsa mafya a o nivo sektè prive a e o nivo leta a yo òganize yo pou yo toupizi popilasyon an. E popilasyon an ou pa gen lòt chwa, ou gen chwa swa ke ou kanpe, Pou batay pou dwa w respekte ou sinon pou disparèt e jodi a pratikman tout kondisyon yo reyini pou nou disparèt pa gon enstitisyon k kanpe nan peyi a menm on grenn enstitisyon pa kanpe nan peyi a lajistis pa anba men gang se gang k ap gouvènen lajistis la egzekitif la anba men gang pi rèd. Ariel Henry Litzkytel, moun yo repwoche nan kidnaping, moun yo repwoche nan asasinay, ebyen se yo menm kap gouvène nou jodi a. Ebyen jodi a si nou pa kanpe pou nou dechouke gang sa yo, ebyen nap disparèt. Synapoha genyen kòm objektif rive konekte 100 pou nou genyen pwòp bank de san nou o nivo de enstitisyon lapolis la avèk inisyativ de Sinapò a. Jodi a ki se 12 jiyè 2022 se lansman an e nou remake genyen yon gwoup de polisye, gen fanmi polisye ki akonpanye yo e pèsonèl sivil anndan enstitisyon an ki vini pou nou kapab bay san e moun sa yo yo pwal de donè volontè e 3 ou 4 fwa pa ane nou pwal genyen pou nou bay san paske san se la vi nou la pou nou kapab sove vi moun nap ede yo bay moun la vi tou e o nivo de kwa wouj Nou konnen ke pa ane yo ta sipoze kolekte pli de 60 mil pochèt de san, men yo pa janm rive an reyalite kolekte pli de 30 mil. Jodi a nou pote nou volontè avèk inisyativ sa a pou nou ede yo kolekte Bokou plis de pwochèt de san posib pou kapab bay lavi a moun ki bezwen san e a polisye yo. Paske nou konnen ke polisye yo yo plis ekspoze chak jou a sitiyasyon densekirite ki genyen nan peyi a, yo nan operasyon, gen aksidan, a chak fwa pou yo opere oubyen yon pwòch yo toujou mande san. E san. yo mande a lè yo jwenn li fòk san an li ranplase e poul ranplase se moun ki genyen pou bay san lapolis itilize anpil san men yo konstate ke polisye pa al bay san an anpil se sak fè nou lanse pwojè sa inisyativ sa jodi a pou nou ankouraje e sansibilize Polisye ap al bay san. E chak jou davantaj nou bezwen bokou plis de moun ki ap bay san. Paske lè w bay san an, pochèt san ke w bay la, lè yo fin travay li, yo trete l, li genyen yon dire de vi ki se anviwon 40, 42 a 45 jou. Apre sa li pap bon. Sa vle di lè yo genyen san an, fòk yo bay li a moun ki bezwen. E lè yo fin bay li tou, fòk yo ranplase a chak fwa yon moun nan bezwen pou l kapab jwenn. Donk se sa k fè jodi a onivo de Synapoh a nou lanse pwogram sa a non sèlman pou enstitisyon pnh la men pou tout moun nan popilasyon an ki kapab bezwen paske nou konnen nou gen yon polis sivil nou se popilasyon an popilasyon an se nou menm dayè nou travay pou popilasyon an e avèk yo se sa k fè pwogram sa a li. Jiskaprezan nou kapab wè ke tout bagay byen pase. Byen ke nou te sansibilize yon bon nonm de polisye, puiske nou konnen ke se se grand premyè nou ke nou fè, jodi a, jiska prezan, o nivo Synapoh a, nou satisfè de fason ke grand premyè la li dewoule. E lèse m di w tou ke se yon rèv ke depi nan kreyasyon Synapoh a ke nou ap karese pou nou wè ke kòman nou kapab genyen pwòp bank de san pa nou o nivo la kwa wouj e sak fè ke e sak fè ke nap ankouraje chak grenn polisye pa di ke ou pa konsène vini anbake nan pwogram sa ki se ki nou relel Synapoha don de san chak ti gout san konte li pèmèt ke ou. Ede on kòlèg ou, on frè w, on zanmi w, on sè w ki twouve l nan on sitiyasyon difisil kote ke li bezwen san. E n ap mande tou a Direksyon Jeneral Lapolis la tou pou l ankouraje inisyativ ke nou pran jounen jodi a la. Paske san ke m bay la, on komisè kapab bezwen l, Direktè Jeneral Lapolis la tou kapab kapab bezwen san. Kidonk. Kèlkeswa ou yon moun ou nan enstitisyon an, pèsonèl administratif, kèlkeswa kote ou ye nan enstitisyon an, ou kapab bezwen san. Men, si ke ou pa fè jès la pou ankouraje pou vin bay san, finalman, pwogram nan, li pap ka avanse. E son, se yon pwogram atravè peyi a. E nou felisite chak grenn polisye ki te dakò reponn, reponn prezan ansanm avèk nou jodi a la a pou nou lanse pwogram. e sinapo a e nap nou pral fèl nan tout peyi a nou pral jakmèl e nou gen 2 flyers ke nou fè nou pral distribiye nan tout komisarya yo nan chak nou pral bay chak polisye youn pou yo konnen ke enpòtans e san genyen lè ou vin bay san. Aktivite jodi an se lansman yon pwojè fòmasyon gratis e nan lang siy kote ke nan kad fòmasyon sa nou prevwa touche anviwon 1000 jèn men se par le biais des organisations locales de la société civile e te gen plizyè faz nan pwojè a premye faz lan nou te lanse kandidature yo kote chak moun chak òganizasyon chak estrikti e voye kandidature yo dezyèm faz la nou seleksyone e 22 òganizasyon ke se swa nan pòtoprens men nan vil de pwovens nou mete yon lis datant paske Pou le moman nou poko gen mwayen pou nou ale nan vil de pwovens yo. E twazyèm etap lan, se dewoulman seyans de fòmasyon yo. Seyans de fòmasyon yo ap kòmanse di 16 jiyè jisko 22 out. Donk ap gen fòmasyon an wikenn, ap gen an semèn, ap gen nan maten, ap gen nan aprè midi. E nou gen plizyè òganizasyon ke nou seleksyone. yon veritab anbasadè pou koz lan, paske non sèlman y ap sansibilize sou kesyon an, men y ap konnen lè nosyon de baz, pa egzanp si y ap mache, gen yon moun soud ki gen yon pwoblèm nan lari, yo ka ede l, nan travay yo, nan aktivite yo, yo ka resevwa yon moun soud, mande l kòman l rele, bonjou, bonswa, eksetera, eksetera. Donk se vrèman yon yon trè bèl avanti, nou panse ke pandan peryòd sa a vrèman, e Enstiti a pral bay tout li menm, pou ke vrèman nou rive atenn objektif yo. Dayè si tout staf enstiti a mobilize, pral gen dè etidyan, pral gen dè ansyen etidyan kep ki vin ban nou kout men, paske vrèman travay lan li pral li pral kolosal pou nou. Men kòm se travay nou donk nou pa ka plenyen, nou pa ka plenyen e vrèman chak jou nou ap nou ap inove, chak jou nou ap mete dè bouche double pou ke vrèman nou atenn objektif nou. Dè ke nou te wè. afich lan sou entènèt. Nou te gen yon dezi pou nou te patisipe ladan li paske nou menm GEC, ki se Gospel English Class, nou ap fè yon travay ki ase enpòtan ki se ansenye Labib e ansenye angle. Dikou nou fè travay sosyal tankou vizite prizonye, vizite malad nan lopital. Donk mwen panse fòmasyon sa gen yon enpòtans kapital pou nou paske si nou arive benefisye l egzakteman jan nou dwe benefisye l lan, l ap ba nou opòtinite pou nou ede plis moun, Prensipalman moun ki soud, moun ki muè, lè nou rankontre yo sou chemen nou. Malgre fenomèn ensekirite a nan peyi Dayiti, pasaje yo, natif natal kou etranje, pa sispann fè va e vyen nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture. Pandan peryòd estival la, Kiben yo notamman frekante chak jou ayewopò an. Yo ap transpòte machandiz tankou bal pèpè pou al revann nan peyi yo. Pasaje n te rankontre sou plas fè konnen malgre sitiyasyon peyi an malouk anpil, Men se yon obligasyon pou yo vin wè fanmi yo. Ayiti se peyi yo, yo pa ka abandone l, selon sa yo lese konprann. Lakay se lakay. Anpil Ayisyen kounya ap pati al chache lavi nan lòt peyi. Men m ap raple tout moun, lavi nou jwenn nan lòt peyi a te gen sitwayen peyi sa yo ki te goumen, ki t aksepte mouri pou te met lavi nan peyi yo. Anben nou menm m panse ke se pou n fè menm jan an. Fòk n aksepte. E fè sakrifis, gen de lè menm jiska sakrifis vi w, pou e pou lòt moun kapab gen meyè lavi, e pou moun kap ki gen pwoblèm lakay yo ka vin chèche lavi lakay nou, menm jan nou pral chèche lavi kay lòt moun. An tan nòmal, peryòd ete an se moman kote trafik yo pi wo nan Awopò Entènasyonal Toussaint Louverture. Fenomèn ensekirite a gen gwo enpak sou sante ekonomik enstitisyon an, Selon responsab yo ki pat vle parèt devan kamera. Gen anpil pasaje tou pou rezon sekirite ki pa vle yo parèt nan televizyon non plis. Paralèlman gen travay amenajman kap fèt nan tout rakwen anndan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture. Objektif lan selon otorite ki nan enstitisyon sa, euh, regarder ce qui se passe. Et comme ça, on pourra plus ou moins euh, faire un état des lieux et avoir des axes de travail. C'est ça la priorité. Mais je suis très honoré de, cette invitation, de cette possibilité de, pouvoir représenter le sport en Haïti d'être un ambassadeur, on l'appelle comme on veut, mais c'est un honneur pour moi. Donc je vous remercie à l'avance. Et encore une fois, on a besoin de beaucoup de choses, des choses positives, beaucoup de personnes pour aider. Euh, et je suis ravi de pouvoir apporter ma contribution euh, au nouveau changement et au changement qui va avoir lieu, qui va s'opérer et qui est indispensable et nécessaire. Donc tout a été dit, il n'y a pas, pas, besoin de questions. Donc euh, raison la raisonnement présent, c'est pour, pour, le changement. Public sportif haïtien, et pour ce grand jour, ce grand jour, un grand jour pour le comité olympique haïtien, un grand jour pour le sport national, de recevoir, et sur sa terre natale, notre euh, grande vedette internationale, Wagner Noir, des jeux qui se passent dans la représentation de ce pays, puisqu'on le connaît comme il y a non seulement une avancée à haut niveau, avec les champions de France avec euh, Lens, champion de France aussi avec euh, Monaco, et qui a joué avec euh, les plus grandes figures mondiales, et qui fréquente aussi les plus grandes figures mondiales, les plus grandes vedettes mondiales, et qui nous fait l'honneur, dans un moment très difficile de notre pays, de rentrer en Haïti pour venir parler de sport, pour venir discuter de sport et pour venir voir comment nous pouvons ensemble, haïtiens, que ce soit ceux qui vivent sur cette terre nationale, cette terre locale, de Haïti chérie, que ce soit ceux qui souffrent en vivant à l'extérieur, parce que je, je pense que tout un chacun, tout haïtien, diaspora voudrait être à notre place quand même à Port-au-Prince, en Haïti ou quelque part sur la terre nationale pour pouvoir vivre paisiblement. Et Wanyo a choisi de, répondre à une invitation pour venir discuter et, du sport national, du sport en général. Et la spécialité, tout le monde sait, c'est le football. mais il va discuter de sport national avec nous pour voir comment ensemble nous pouvons voir un avenir et travailler surtout sur un avenir meilleur du sport national. Aprè li fin pase yon lane ap travay di kay Tonton Sam, Santé tounen nan peyi a kote li vin pran yon ti repo. Vwayaj sila ba li posibilite pou li fè konesans ak kèk sit touristik Pami yo pale San Sousi ki twouve li nan komin Milo nan depatman Nò peyi a. Okazyon pou li pataje kèk imaj pozitif sou peyi a epi envite touris yo vin admire mèvèy sa yo. Pa pè vini la, yo vle moun la, yo vle wè moun la pou vini pou wè bagay lan. Si ou Ayisyen ou pa vin la, pa konnen si ou Ayisyen. Ou pa Ayisyen, men di sa deja. Malgre li gen anpil detèminasyon, Sante riske pa jwenn rezilta l ap chache a. Imaj k ap defile anba je nou la a parèt yon ti kras dekourajan. Lakou palè a blanch kou koton, sèl moun ki prezan sou sit la se atizan, ti machann ak gid touristik yo. Abitan nan zòn nan itilize espas la tou tankou wout pou rantre soti lakay yo. Sitiyasyon sa a se rezilta kantite vizitè yo ki pa sispann bese dènye tan sa yo. Pa gen touris menm sa yo tou etranje a tout tout tout ayisyen sa vle di nou tout se touris men pou touris ki sot nan peyi etranje vin nou pa gen sa pa gen bagay konsa. Pou lavant lan pa gen yon lavant pa gen yon touris tou m pa konnen kisa k pase e si se kriz peyi a nou pa wè touris men nou jisteman ranje m te kapab di n ap tann lamann paske pou touris touris pa rantre nan zòn nan fasil ou ka. Ensekirite k ap brase bil peyi a dènye tan sa yo Se prensipal koz ki fè kantite touris yo diminye daprè gid touristik sa ki chwazi abandone aktivite sila. Moman an pa favorab li chwazi fè komès. Pwoblèm sa k rive se konjonksyon peyi a. Sa vle di lè w pran touris pa mache nan lojik peyi pa stab. Depi peyi a pa stab se nòmal pou pa gen touris. Anplis tou mwen menm m gen dèzane tou m pa fè gid depi Depi 2 zan pase prezidan Martelly m pa fè gid ankò, men gon rezon k fè m pa fè gid paske l mank yon sistèm sekirite. Move òganizasyon sit la, pwoblèm ki gen pou wè ak kesyon enfrastrikti, yo menm tou kapab eksplike dezenterè ki genyen pou touris la nan rejyon an daprè sitwayen sa yo. Yo pa ki twò espas, si etranje a soti lwen, fò ta gen yon kote pi desand pi vin twalèt. ki daprè yo menm dwe poze bon jan aksyon pou redinamize sektè touris la. N ap pran ti pasyans, lè Leta ouvri, si gen yon bon jan sekirite, n ap tounen sou lòd a nou, n ap fè menm travay nou konn fè a, men sa pa vle di nou chaje ak pwoblèm, sa kòb touris nou konn peye lekòl pou timoun nou, ba yo manje, men Ditan ke peyi a vin nan eta sa li ye a, nou reziye nou, n ap viv jan nou ka viv.